Snaypè soti nan silans li. Aprè plizyè jou pèp ayisyen yo ap mennen operasyon anlè vilaj ansanm avèk savann pistach, Gwo responsab nan lapolis yo di yo fè bak pou yo redefini strateji. Yon sèl moman yo retire cha yo fè bak, bandi deja kidnape plizyè moun sou wout la si nou kwè nan sa polisye a di. Polisye sila ki voye gwo pinga bay otorite yo. pou l di yo si nan semèn nan la a pa gen yon repons ki bay, Bwa Kale a ap chanje faz. Paske, zòn sa ki rele Vilaj de Dye k ap bay pwoblèm, fòk yo fini ansanm avè l paske li menm li fatige. Li fatige ansanm avèk on seri de gwo otorite ki nan tèt lapolis la ki an konivans ansanm avèk gang. Si mesye yo pa degaje yo pran desizyon rapid rapid, Bwa kale a Hum lap pwan lòt dimansyon Rale chèz ou ou pral tande. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la Pou pa rate okenn videyo, zanmi pa ou Fouco. Yes medam matmwazèl e mesye polisye sniper fache li pa dakò ansanm avèk sa wo eta majò lapolis la fè yo ta pran desizyon pou fè yo fè bak aprè plizyè jou li fè lap dòmi sou do kay. pou l mete kontwòl sou Matisan. Pandan yo gen tan byen lwen, ebyen otorite rele yo di yo fè bak pou redefini kòman operasyon an ap fèt. Polisye sa ki fache paske li deklare andedan lapolis la, chaje ansanm avèk gwo gwo responsab ki an konivans ansanm avèk gang. Donk, anvan semèn nan fini, fò mesye yo degaje yo bay yon repons, sinon Bwa Kale a ap chanje faz, yo pa ka ap lave men siyatè konsa. Pou plis detay, an nou tande. Yo pa an bay lòd pou sesi sela. Banm di nou yon bagay. E pa vin plenyen kounye a ap di ke nèg yo pa, nèg yo pa, pa sou fon enserye vrèman, nèg yo pa an bay lòd pou sesi sela. Enben banm di nou yon bagay. Ou wè sa nèg yo te bezwen fè? M pa konn si se wont yo wont. Ok lèm te pale premye fwa yo te fèn fon ti avanse. Koman sa fèt se lè ke yo di tout nèg ki te anba pou nouvo strateji ok pou tèt pansant fèt pou bayo ka fèt dwòl nou tout te kontan nap panse pou fè yo fè nou tout repliye nèt epi nèg yo pran lari jodia m pap baw manti wè depi yè lè nou fin kite anba yè maten nèg yo kòmanse ap fè resèt sou wout la. Sot depi bò sen bènadèt la. Bon nèg yo pran lari a zam nan men yo rive bò inasmo anba. Ou wè sa m di w non? Nèg sa yo pa lè m di w non m di nou majorite nèg nan yo eta majò lapolis a nan gang nou di m manti. Eske w konnen gen youn nan nèg yo youn nan yo eta majò t rele yon jounalis trè koni nan peyi a li di jounalis lan pa gen okenn entèvansyon t te fè nan vilaj panse tan mesye n ap fè 5 jou m ap dòmi sou yon do 5 jou m ap fè m ap dòmi sou yon do kay Hein? Tout nèg mwen yo ap dòmi ap fè ti leve pipi nan galon? Map ba map ba w manti, tankou Makenn li menm, madan Makenn akouche, Makenn pa al lakay li. Nap fè travay la, n panse ap gen yon akselerasyon? Kaka fèt. Kon ay bagay se SPN ki pou fèt, enben nap, enben sa m te di nou an, si nou pa pale bon, e popilasyon an wè nou tande. Popilasyon an wè nou tande. Fòk nou fè bwa kale a tou nan yon lòt vèsyon. Majorite nèg sa yo nan vòlè m di nou mesye. Majori, wè menm e gèlè e jou ap konte pi yo revoke m, m pa konnen si yo pa ensiyen lèt revokasyon m deja, oubyen yap chache yon fason pou asasine m. Wi, pase yo pa ka achte m, si yo pa ka achte m yap vann mwen, vann nan se tiye m. Wè sa m di w la, nèg yo gen enterè yo m di w papa. Bon n afebli, ok bon m di w, sèvis entèlijans pnh la konnen gon pakèt nèg annba a ki pa anndan an, gon pakèt zam ki t al fè lòt wout ki poko rantre, yo pa ka rantre pandan n t anba a, pou kisa yo fè nou rantre? Pou kisa tout sòlda, pou kisa tout nèg rantre nèt, tout inite rantre? Pa kale je nou tande! Menm di nou sa m ka vraje. Pridan tande frem. Nou pridan tande ti mesye. Konnen mwen m pa vin pou lapè. Sniper pitit pèp la. Popilasyon an rale kale je nou. Chak lè n wè e chak lè nou joure nèg sa yo, yo fon ti bagay. Yo moutre n ap fon ti bagay. Mesye sa fè wont. Banm di w bagay direktè, mon direktè. E ou t polisye wi, si wap tande bagay moun CSPN sa yo pa gon moun ki konn anyen nan, pa gen youn nan k pran fòmasyon de sekirite. Se ou menm ki chèf sekirite nasyon an wi. Ok, se avè w zòd ou n ye, se lòd ou nap tann, pinga w pran lòd nan men moun sa yo. Moun sa yo gen enterè yo nan sa kap fèt la. E moun sa yo kap vann katouch, moun sa yo ap vann bal, yo bezwen lese pase. E je kale je w, si w pa fè yon aksyon nan semèn nan la, wè jodi a e mardi. Si pa gon repons avan vandredi, faz la ap rive yon lòt, ap gon lòt, ap bon bzou, pral gon lòt vèsyon bwa kale. Ou wè sa m di nou e m klè ansanm avè w e Sniper t pale. Gon pakèt nèg m wè la k ap manje dan. Menm lè yo ap sekirite w pral mennen w lakay ou granmoun yo pa byen avè w wè m tou di w sa. Wè blesi sa nou te genyen an, sa nèg vilaj sa yo te imilye Swat yo, wè bagay sa l pap janm geri non. Ou pa wè chak lè pral gon ti bagay anba nou toujou gen plizyè nèg kap mete mete prezan mete prezan pou nou ou pa wè nou tout anvi fon pote boure esa pou fè wi an nou fè pote boure a an nou fèl revolisyon pa janm fèt san mouri si se mwen kap mouri pou anba fini l fini nap pale de bagay bini ee kòman rele bagay sa yo ee yon pakèt bagay sesi sela CSPN ki pa rapò CSPN sa e ou chèf wi menn Ou komanse ap bagay bagay kounya la nap fè tenten transpere bagay popilasyon ap manje nou tou gen de polisye ou byen responsab komisaryo yon kote te gen bwa kale ap rache kelke vòlè nou prè poun transfere yo men mesye sa nap fè a pa bon non li pa bon non m di nou sa li pa bon ann fè bagay la byen ann ede popilasyon an. Yo bezwen pasaj sèlman. Pèp la bezwen Pèp la bezwen gade pou l sikile sèlman. N ap fè konn ann vin yon pwojè Gouvènman an bay chak delege depatmantal yo ti kit diri al mache ba pèp la pou kisa? Nou pa gen pèp grangou non pèp la se pèp la pèp la e konbat li vle an konbat kidnapin nan an konbat ensekirite a e sa l bezwen an nou kapab lame nou ok men blende yo vin la a Kote n fè avè yo? Bende yo vini fè l foto, fè sesi fè sela ba sa n pral fè avè yo konnya? ANP anndan an grav vin gen bende. Nèg yo gen misil anndan an. Lè nèg ap fè stil sou nou blaze desann nou plat konsa menn. Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila a humm antouka ti mesye Pa gen kanpe non. Pa gen kanpe. Pa gen kanpe nou sipoze kontinye avanse paske a chak fwa nou fin fè 2 kout bal nou repliye bandi yo vin pi pwisan bòs yo gentan pase yo yon pakèt zam ak bal. E ou konnen kòman bagay la ye nan peyi dayiti ni lentènasyonal pou m di BINUH ansanm avèk pil anbasad nan peyi dayiti pa vle lapolis gen kapasite vrèman. De mèm tou pou dirijan nou yo, yo pa vle lapolis mete sekirite malgre yo rekonèt polisye yo gen kapasite. Paske fòk yo kontinye kreye gang pou ke yo kapab rete nan tèt pouvwa, fòk moun kontinye mouri. Pèp ayisyen sonje m te pale w, si w depoze manchèt ou, si w kite bagay la frèt, ebyen